Lè w ap gade l li tou plat. Ou ka pase sou li ou pile l men w pa santi l. Men depi w leve l pèp ayisyen li fè kè gason kase nan peyi Dayiti, li fè asasen tranble. Medam matmwazèl se mesye nan videyo sa a ou pral konnen nan bon ti mamit rezon ki fè nèg yo pè operasyon bwa kale wach manman gaye kaka bandi. DG Frantz Elbe, nou jwenn mesaj la. e n ap tann ou. Kòm ou di depi se moun k ap denonse konpòtman ou pa rapò ak fenomèn ensekirite a maten midi swa ki nan degwenn pèp ayisyen an, relasyon ou genyen ansanm avèk gang ki fè w pa janm kapab pran desizyon pou mete sekirite nan peyi a, w ap voye manda ba yo, nasyonal e entènasyonal, moun sa yo ki sou rezo sosyal yo, ebyen n ap tann ou. Men, fò w sonje ki lapli k te leve pwa mawon w, gason. Ou bliye si Vitelòm deklare ke li menm ansanm avè w pase pran rès gouvènman an te chita ansanm pou monte Fantom 509 pou fè kisa? Pou destabilize peyi, pou touye Jovenel Moïse? Ou reponn kesyon sou dosye asasina prezidan an deja? M pa wè w ko met nòt deyò non kont Vitelòm. Yè boul mikwòb Izo mete videyo deyò fè konprann ke lapolis se fatra. Sa vle di ou aksepte w s on fatra m wè w poko pran okenn desizyon kont li m pa wè w met nòt deyò non. Sa k pase? Dan pouri gen fòs sou bannann mi? Medam, matmwazèlz e mesye, operasyon bwa kale e fè nèg yo tranble, fè nèg yo pa ka dòmi nan nwit, panike gason, e nou menm pa bor isit, se san kanpe nap frape pwiske peyi dayiti rive nan kafou, fòk li libere. Gwo dife eklate nan komin Petyonvil, frèzesè byeneme divès ti machann leve maten an avèk kòd nan vant, lè yo rive nan mache a yo jwenn tout machandiz boule. Men ou kapab raple ou yè, chèf gang Izo te di moun Petyonvil li ap fon vizite yo. Selon deklarasyon divès machann, yo peye prèske chak wikenn pou moun siveye mache. Mache boule, lè yo vini yo pa jwenn yon reprezantan. E sa ki grav, majistra pa janm mete pye. Sa k pase? Konplo pi rèd pase wanga wi, rale chèz ou chita konfòtableman, fouko zanmi enfo paw rantre lakay ou se yon plezi, tout tripotay sa yo nan bon ti mamit, san retire e san mete. Bonjour, bonswa tout moun kijan nou ye, ankò yon lòt fwa map diw mèsi, mèsi paske w fèn konfyans pou nou enfòme w e mèsi pou fidelite w ak pasyans ou, mèsi paske w like, mèsi paske w abone e mèsi paske w pataje videyo a sa fè nou plezi anpil, ankò yon lòt fwa si w fenk tonbe sou chanèl la Pa ezite aktive klòch notifikasyon paw la pou pa rate okenn videyo zanmi paw Fouco. Nou te gen chans prezante w yon ti kont ayè e kont sa ki se te mwen pral flannen mwen wè de chimen mwen fè nan tou de. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante, repons lan se pantalon. Ann pati krik krak pou nouvo kont nou genyen grann mwen konstwi yon pon sèl li menm ki ka pase sou li. Pa ezite kite eleman repons paw la nan kòmantè la. Sa ap fè nou plezi anpil anpil. Gwo nouvèl, mounan'm yo, byenvini! Se sou TAK 509 ou konekte. Nenpòt kote ou ye, depi'w se Ayisyen, ou dwe konn tout sa k'ap pase an Ayiti kou aletranje. Pa bliye abòne, kòmante, layike, pataje videyo a pou travay la kapab avanse zanmi pa'w Fouco. Medam, matmwazèl e mesye, operasyon Bwa Kale bay dirijan nan peyi dayiti pwoblèm menm jan ansanm avèk chèf de gang yo pou nou kòmanse nap demare nan komin petyonvil ebyen frè se sè byen eme fòk mwen diw depi 11 zè yè swa gon dife ki eklate andedan mache petyonvil. Maten an la a, majorite machann debake, yo jwenn tout afè yo boule nèt. E sa ki grav nan listwa, selon deklarasyon yo, chak wikenn yo toujou peye yon seri de moun pou kapab sekirize mache a. Yo rive, yo ap gade kantite bagay ki boule, yo pa jwenn youn nan moun sa yo, yo konn ap peye pou sekirize mache a pou ba yo ti kal eksplikasyon. Depi nan maten pou jiska dezè majistra komin nan pa janm mete pye nan mache a. Ki sa k pase? Eske moun sa yo ta konplis pèp ayisyen? Pou plis detay, an nou tande temwanyaj kèk ti machann, apre sa nou pral chavire nan dosye Frantz Elbe. Se manje kwit la map fè a elik manmanm elik papam 7 timoun sim pa ba yo manje yo pa manje sim pa mete yo lekòl yo pa al lekòl tout sam gen gaspiye m mande pou leta ayisyen pou yo edem nan ka sa. Humm! Ala traka pou lave kay tè! Nan sitiyasyon sa a, Yon madanm ki tap kwit manje pèp ayisyen ki gen 7 pitit hee 7 bouch poul bay manje bouch pal chire fòl manje bouch maril tou paske ou paka fè 7 pitit epi ou pa gen mari fòk ou gen mari m pèp ayisyen bon a ensèt san mari a mwens ke yo ta mouri donk pou moun sa leve yon maten epil jwenn tout afèl boule. E sa ki grav, souvan gon seri de ti machann, se kredi yo fè nan maten aprè midi pou yo al peye. Se lajan pon ya, se lajan bank ki nan men yo. Lè yo leve yo jwenn tout afè yo boule, ki sa yo pral fè? Ann kontinye tande deklarasyon sitwayen yo toujou. Mwen mande pou leta ayisyen edem 7 pitit mwen genyen. Papa yo pap leve lil pap leve lejè. Li manje ak manman nou e li k papa nou. Kounya ma yes yè m soti la vè 7 è kounya m vin la m jwenn tout bagay mwen nèt. Bagay yo vann mwen kredi e kredi m achte pou m fonksyone tout konsome. Mande lan ka sa pou leta ayisyen ede m tou swit e pa gen dèle. Pase m ap mouri ak timoun yo. On jou m ta vin nan lari m pa menm jwenn on bagay pou m ba yo manje. Heheheyy lè leta ayisyen te vèt li pat fè mamit e lè li sèch li pral fè mamit ki leta ki ayisyen makomè ki leta ki ayisyen humm bon si nap soufri anba fenomèn ensekirite nou just mande leta ban nou ti sekirite a sèlman pou nou kapab soti nal brase lavi Menm sa yo pa ka ban nou. Okontrè, yo ame gang yo plis, yo ranfòse gang yo. Atò w panse, si tout a fè w boulè w pral jwenn yon bagay nan men Leta sa a? Hen! Sa t ap resi yon mirak nan peyi Dayiti. Men jodi a, èske nou konnen orijin dife? Dife sa a, kisa ki ta lakoz dife sa a anndan mache a? La a nou pa ka di w anyen pase nou soti nou pa kite dife nou menm nou pa kite anyen sèl Bondye nan syèl la. Ok desi ou sot mache a poko pale avèk nou pou di nou. Non menm mwen m pa wè l. Li pa vini ditou. E menm majistra petrovil la nou pa wè. Non nou pa je nou pa tonbe sou li menm. Ou sot di ou menm pèsonèlman chak samdi ou peye 50 dola pou la stoke sa a. Tout machann yo peye. Men tank kòm kesyon nou te poze w talè a ou potko reponn li, èske youn nan moun sa yo konn ap fè resèt pou l ap touche a pa ka di nou kòman dife sa a fè pwen nan mache a? Humm Nou non peyi pèp ayisyen pa janm gon ankèt ki fèt non pa janm gon ankèt ki fèt. Se pa dat mache ap pran dife nan peyi Dayiti. Janm gon ankèt ki di men pou ki rezon mache sa te pran dife. Janm gon ankèt ki di men ki kantite byen kòb ki pèdi. Janm gon ankèt ki di ebyen men kantite moun yo arete pèp ayisyen ki ta lakòz dife sa te pran nan mache sa. Waww epi nou gen dirijan hehehey dirijan yo ap bat kòlèt yo lè yo nan machin yo ap pase wiiiu wiiiu wiiiu twalèt ki kenbe yo m sonje m di nou sa epa anyen yo pral regle lè ke gon ti malerèz frèz e sè byeneme gen moun ki pase mizè wi moun nan soti nan pòtoprens poul pran yon kamyon pou l monte an pwovens. Dèfwa l al leve machandiz nan men peyizan, li pa bay peyizan on goud. La y pran komès peyizan. L achte pil diri, l achte pil pòmdetè, l achte pil kawòt etsetera. Souvan, pèp ayisyen, sa ki konn pase, si machin sa pran pa nan sanm avè w, li fè divès jou nan wout, Chou a pouri. Sa se youn. Lè se pa pàn machin pran, se gang mande Bondje padon ki kwaze ansanm avè w. Lè gang sa kwaze ansanm avè w, ou ret kanpe swa yo kidnape w pile chay nan do machin pou yo negosye. Sa poko janm anyen. Dèfwa ou konn yon kote ou paka travèse pou ale lòt kote a, ou oblije rete nan wout sak pase, ebyen bandi ap batay pi ba ou paka al pote tèt ou ale. Lè ou rive nan mache a ankò ansanm avèk chay sa frèzesè, pou metel atè gon lajan pou bay, fò peye gang. Lè ou tande gen sezon kawòt, gen sezon chou nan kwabosal frèzesè byeneme. Gon seri de gwoup gang, chak samdi, se 400 mil dola wi yo ranmase, nan kawòt sèlman wi. Peyi a gen mèt tande. E si w pa peye lajan, frè e sè byeneme, pa panse w ap kapab debake, pa panse w ap kapab vann san kè sote pou pran ti kòb la pou retounen lakay ou. E dèfwa ou konn vini ou fin dechaje machandiz sa yo. Ou mete yo nan depo. Sa ki konn grav ti vòlè, ti vakabon konn vyole ou met sou li sa depann de ki lè w rive nan Pòtoprens. E sa ki konn grav ankò pèp ayisyen, se lè w pran nouvèl yo mete dife nan mache a tout machandiz pase anba flanm dife. Hum! Kounye a la w ap di peyizan Bagay yo boule wi m pa gen kob. Peyizan fè pèt aprè tout sakrifis li fin fè. E gen de moun ki pa fèl konsa yo al prete lajan labank pou yo al brase. Lè ke machandiz sa boule ki sen yo pral rele? Ki sen yo pral rele? E souvan pèp ayisyen Se nèg nan sektè prive laplipa nan yo pase ansanm avèk responsab nou yo nan leta ki lakoz mache a pran dife. Pase fò yo fè politik sal. Byen ke tou dè fwa se neglijans moun yo paske pa vrèman genyen enspeksyon ki fèt nan mache yo pou di men ki kote moun sa sipoze vann, men ki kote moun sa yo sipoze vann paske si ke wap vann klorox. Gon fason pou ranjel andedan depo a pa egzanp si anlè a se tòl ki kouvril fò konprann lè ke solèy la plede chofe chofe epi ou gen doum klowòks ki rive jou solè sa ka rive yon maten epi boum li eklate epi dife. Nou pa gen tan pou ke nou voye je sou bagay sa yo pase nou tout se batay nap batay poun rive nan tèt peyi a touye prezidan. Donk lon malerèz konsa pèdi tout avwal pase pèdi tout avwal li pa gen anyen ankò pitit sou kont kay pou li peye tout bagay kisa w voye la al fè Ou gen grenn pafè wap vann 500 gen pafè yo lap vann 150 dola ameriken tou mèt la. Men kòb la epa kòb nou e kòb bank, kòb ponya, kòb eskont. E kounya la ou touve nan veritab dilèm piske ou biznis ou boule e kòb ponya ou pa gen mwayen nan men pou ta rekòmanse. Fòk ou peye bank lan pou sou sa li pa monte sou ou. Sof sa m ka di mwen menm. Ou wè moun ki fè sa, l ap toujou anplwaye pou l fè djòb sa ou wè l ap fè. Men ou wè moun k abitye travay pe enpòt, e malerèzman Bondye ap toujou montre l kòman pou nou viv. Men mesye, nou tout ki la nou jèn, peyi a pa bay espwa. Peyi a pa bay espwa. Konbyen machann la, chak moun la gen pitit yo, gen fwaye nèt la. Sa w lage l fè? Sa w di pitit li? Sa w di moun li dwe a? Hein? Men li mèt pa kapris, majistra ta parèt omwen, fè nou wèl, omwen nou ta santi nou gon otorite Men ki apre. mesaj wap voye pou majistra ki pa prezan jodi a nan Se sa map katastwòf di sa? majistra yon père de famille li ye ki konn peyi a di sèlman malerèz li konn mizè nap pase la. Li konn mizè nap pase la. Gifò se ta fè kwè dife sa pran nan lè 11 è di swa. Nou pa ka di. Jiska prezan yo gen chans. Nou pa ka di. Men an nou serye, kòman fè lajounen ou pase la ou jwenn plen moun ki pote non swadizan di responsab mache. Mwen ka konprann peyi a pa bon, yo tout gen dwa pa ka rete, men omwen yon dizèn ap rete. Sa te ka rive, ensidan pase tout kote. Sa te ka rive, dife a mete, men moun ki la yo pa siveyans, y ap gentan sove de ka, y ap gentan sove twa ka, men mesye an nou gade byen, tout mache a konsonmen, kote moun sa yo? Kote moun sa yo k ap siveye mache a? Se pou nou nou pale. Nou pa bezwen pèdi tan pale, men kounye a n pa gen anyen nan men nou ankò. Bwè kale nan mouda nou. Mèsi sa n genyen tout boule, anbwèy! Men jiska prezan nou poko wè prezans majistra Petyonvil la anndan mache a la pou reponn. Donk, medam, matmwazèl e mesye ou ka konprann se chak jou popilasyon an ap pran kou. Se chak jou lap viktim. Lap viktim a goch, lap viktim a dwat. Men ou kapab raple ou chèf de gang boul mikwòb Izo te di moun petyonvil nan jou yo lap rive wè yo. Eske se ta premye atak chèf de gang nan kòm etan done li te fristre paske moun petyonvil te di yo monte brigad zafè pou nèg ap sot kotel soti pou lap fofile rantre nan komin nan pa gen bagay konsa. Men sa ki parèt sispèk, kòman fè moun yo ap peye yon seri de moun chak wikenn, epi pon mache pran dife pou youn pa la, sa sa vle di? Medam, madmwazèl e mesye, sa ki dwe atire atansyon nou nan mesaj chèf de gang nan te mete deyò yè, byenke son mesaj lapè, sa montre ke li an feblès, e tout ekip la an feblès tou prè, frè e sè byeneme. E akoz yo an feblès, nou menm fòk nou redouble defò, fòk ke nou kontinye nan mouvman bwa kale a, paske si nou bese lè bra, yo ap manje nou. Si n kite bwa sa tonbe, pèp ayisyen, Disi pou nou bes atè a pou nou pran l. Monchè m pa kache di w yo ap sakrifye nou. E yo ap san pitye pou nou. Kit se otorite, kit se chèf de gang. Sa ki grav nan deklarasyon chèf de gang nan. se lè l t rete lapolis ki tap mennen operasyon nan Debussy de fatra. On boul mikwòb pèp ayisyen tande byen wi lap trete lapolis de fatra. Men sa ki pi fèm mal la pèp ayisyen paske m konprann ke chèf de gang nan se pèl pè manchèt se pèl pè lè popilasyon ap rive sou li jan yo pral chatre grenn ni se sal pè men sa ki fèm pi tris pèp ayisyen se lè chèf polis la olye l pran responsabilite l chèf de gang sa kap trete la polis de fatra a pou l koresponn ansanm avèl men pito se mnot li mete deyò pou l di o wi gen kanpay entoksikasyon k ap fèt sou rezo sosyal yo kont li pa rapò avèk on seri de sitwayen nan peyi Dayiti ki di non bagay la pa ka pase konsa. Yo di chèf polis la si wap manje lajan an epi fò travay pou lajan yo ap pale ansanm avèl poul pran responsabilitel lap fè wont sèvi kòlè humm frèz e sè byeneme sa montre nou klè ke chèf polis la admèt li son fatra devan boul mikwòb izo non fò nou di bagay la klè paske yon endividi konsa paka kanpel masakre polisye epi poul vini poul ap trete la police de fatra epi nou poko janm bali repons epi se moun ki pa aksepte ak fason la police konpòtel pa rapò ak fenomèn ensekirite a se moun sa ou prè pou voye manda bay ala kote moun yo odasye papa non pèp ayisyen Eske chèf polis la pa merite yon bon bwa kale? Paske gon seri de otorite nan peyi Dayiti, yo ap manje lajan nou, kou n denonse yo, kou n mete koze yo deyò, kou nou denonse konpòteman yo pa rapò ansanm avèk ensekirite, relasyon yo gen ansanm avèk gang nan peyi Dayiti, tout plim sou do yo leve. Men sa k pase mesye, sa k fè nou michan konsa a? Non, se la m'ap konprann, mèdam, matmwazèl e mèsye, wi, laverite blese. E lè w wè chèf de gang nan kanpe l di, lapolis se fatra l konn a kiyès l'ap pale. Paske gon pakèt ki te konn chita ansanm avè l, on pakèt responsab nan wo eta majò a. Se alye l yo ye, se baz li yo ye ki fè ke l ka trete lapolis de fatra. Medam, matmwazèl e mesye, ou kapab konprann, nou vin twouve nou nan yon sitiyasyon aktyèlman la a, lapolis ap entimide n agoch, gang yo yo menm yo ap touye nou adwat. E malgre tout sa yo fè nou, se pou nou konprann yo. Menm jan ansanm avèk chèf de gang Jeff nan Kanaran te di. Konprann nou se pa fòt nou. La polis pa ka ban nou sekirite konprann yo se pa fòt yo. Gang yo ap terorize nou konprann yo se pa fòt yo. Men pèp ayisyen fòt kiyès? Kiyès k ap konprann nou nou menm? Fò n poze tèt nou kesyon sa. Yon peyi gang ap fè nou pè, chèf de gang pase lòd ansanm avèk sòlda l pou l kontinye touye, pou l kontinye masakre. Chèf polis la tou mete nòt deyò, tou di nou konsa, fèmen bouch nou. Menm si n ta tande gang di konsa, li te konn chita menm kote ansanm avè l, pa pale bagay konsa, plimen poul la pa kite l rele, kite l kontinye ap touche, kite l kontinye ap dòmi nan kay nou peye pou li, men nou menm nou pa ka jwenn sèvis. Men se kwa listwa a? Jounen jodi a si izo ka ap trete la polis de fatra se paske nou aksepte al kolabore ansanm avèk boul mikwòb la e li senp nou kapab wè konpòteman chèf CSPN nan pa rapò ansanm avèk gang yo deklarasyon l pa diferan pa rapò ansanm avèk deklarasyon bandi yo. Kounya la a, moun k ap denonse nou, fè nou konprann ke gen moun toujou nan peyi Dayiti ki p ap aksepte tout betiz nou cho pou n voye manda. Ebyen voye manda. Voye manda. Voye manda pou nou. nasyonal e entènasyonal. Kounye a lè n fin voye manda a, m ta renmen konnen nan ki lajistis nou pral jije a. E la l ap bèl. Fòk nou konnen nan ki lajistis li pral jije a. Fòk nou konnen nan ki lajistis nou pral jije. Paske chèf de gang Vitelòm te kanpe l deklare chèf polis la genlè manje manje bliye. Nou te fon koalisyon kriminèl ansanm pou ta asasinen Jovenel. Nou te met tèt nou ansanm pou monte fantom 509 pase pran sdp. Pou n te touye prezidan an. Men jiska prezan m poko janm wè w pran desizyon legal kont chèf de gang Vitelòm ki fè tout deklarasyon sa yo ou poko janm some l. Ala traka pou lave kay tè nan peyi sa. Men pèp ayisyen se nou menm wi ki responsab paske nou aksepte tout betiz. Se nòmal depi w nan leve ke chen pase kasav se pou l lage pis sou ou. Paske gon seri de moun lè w tande yon seri de chèf gang ap denonse yo, ap di men ki relasyon yo te genyen ansanm ak yo, yo pa t sipoze responsab, yo pa t sipoze ap pran desizyon ni responsab anyen pou nou, s on kote yo ta sipoze ye pou y al reponn kesyon lajistis. Ala traka pou lave kay tè rele nou lajistis, frè e sè byeneme, pa bò isit. Nou pa gen tan pou n fè pawòl sou moun. Men tande deklarasyon Vitelòm non. Tande ak kiyès li te monte Fantom 509 non. Nan ki objektif yo te monte Fantom Humm kòm komisyon pa chay. Bay peyi a 5 grenn non Vitelòm, fè sa pou nasyon an, fè sa pou larepiblik, fè sa pou tèt ou, fè sa pou pitit ou, fè sa pou fanmi ou. Bay peyi a 5 grenn non. Nou chita avèk ex senatè Nenel Cassy. Nenel Cassy. Nou chita a Mèt Michel. Andre Michel. Nou chita avèk direktè aktyèl la. Se fè pati de manm. Kiyès e wap pale direktè aktyèl ki pa ki pati? Direktè de la polis. Sa vle di Frantz Elbé. Fè pati de lekip. Sa vle di Frantz Elbé. Frantz Elbé. Ok sa fè 3. fè pati de lekip. Nou chita avèk le premye minis avan ke l te kote l ye a. Ekoute byen, sa vle di ou pa sa, e Ariel Henry w ap pale la? Tout moun nèt sa yo chita ansanm avè nou, Ariel Henry kiyès ki akouche l? Se lanmò Jovenel ki akouche Ariel. Antouka, qui vivra verra, qui mourra caccara. Mes chers fanatiques, nou konn slogan deja. Inosan Vitelòm, Jodi an, ou ansanm avè nou sou platfòm YouTube Info Bertho a, platfòm manman penba a, platfòm grenn nan bouda, platfòm ki pa pè chay la, platfòm k ap di tout laverite a, e ki konnen lè w nèk gen verite nan men w pa chwazi pale l, n al chèche w nan tou gou nou kote w ye a, pou nou pran laverite a nan men w pou n pale l pou ou. Paske ou gendwa pè kèlke pa, si w gen pitit, si w gen madanm ou gendwa renmen yo, ou gendwa kòmsi ou anvi wè pitit ou k ap leve, ou gendwa anvi gade fès madanm ou, plezi pou w ap gade madanm ou k ap grandi devan w, pou w ap fè lanmou, tout bagay. Enben nou menm nou di tèt nou klèman, Nou pa gen pitit ba nou verite a pou n pale l pou ou paske nou pa pè mouri. Si w gen madanm ou renmen madanm ou anpil ou pè pale laverite enben nou menm nou di w ban n verite a pou n pale l pou ou paske nou pa gen ni madanm nan ni pitit la paske nou fè yon chwa pou ke jodi an se pa pitit sòèt lan depi 36 lane ke y ap sakrifye ke y ap fin ansanm avè yo. Jèn nou di tèt nou klèman nou konstate ke ou gen yon seri de bon verite Andedan vant ou. Avan ke ou eksploze avèk bonm sa yo andedan vant ou, nou di tèt nou klèman, bann al chèche w pou w vin pale sou platfòm ki pap detwi jèn gason an, men kap chèche laverite, kap denonse lè pou l denonse, kap bat bravo lè pou l bat bravo. Jodi an ansanm avè nou sou platfòm YouTube Info Bertho a, tout dyaspora ayisyèn nan ap tande w la, tout moun nan tou kou nou nan peyi Dayiti ap tande w, tout moun Taba 70 ki konnen Vitelhomme kòm sa l ye an ap tande l la. Ou gen anpil gwo akizasyon sou do w. Men nou chèche konnen anpil bagay de ou. Nou jwenn anpil moun nan Taba 70 ap di nou anpil bon bagay de Vitelòm. Kontrèman avèk tout sa ke yo ap di deyò a. Vitelòm, ou ansanm avè nou jodi an la. W ap di, w ap prezante tèt ou bay nasyon an avan ke nou rantre nan faz kesyon an. W ap di yo kiyès ki Vitelòm? Ki kote Vitelòm te sòti? Pou l pou l rive kote l ye la. Ki kote Vitelòm te lekòl pou l te rive kote l ye la? Ou ansanm avè nou sou platfòm youtube Enfo Bèto a, ou live, dyaspora ayisyèn nan ap tande w, pèp ayisyen ap tande w. Bonswa Vitelòm, kòman nou ye? Mwen salye w Bèto, mwen salye pèp ayisyen an, mwen salye espesyalman m ka di w. Pèp Tòsèl, Pènye ki ap soufri anpil nan moman la. E anplis, n ap salye tout konpatriyòt nou yo, tout kòlèg nou yo ki ansanm avè nou, k ap tande nou la. Sitou pou dyaspora ki toujou mete konfyans nan nou, ki konnen kiyès nou ye, ki p ap janm dekouraje ak sa k ap di tou, k ap toujou ankouraje nou tou fè sa ki bon, kontinye fè batay la nan jan ke n dwe fè l. Se yon plezi jodi an pou m patisipe ansanm avè w nan emisyon an. Trè byen. Vwala. E Vitelòm Inosan. Kiyès ki Vitelòm Inosan? Bon. Vitelòm Inosan, nou ka di s on ti, m te ka di w s on ti nèg nwè. E pitit yon pòv malere ki fèt a Tòsèl, ki leve Tòsèl, ki grandi Tòsèl. Nou fè karyè detid nou nan Ecole Nationale de Soissons, epi n kite Nationale de Soissons, nou antre nan Lise Jean Marie Vincent. De Lise Jean Marie Vincent, nou fè premyè fakilte nou a Lescot, dezyèm nou fè fakilte nan Inivèsite Deta. Anplis, apre n te fè 2 eksperyans, youn an Swis, youn an Itali. Oh ou fè etid an a l'extérieur peyi an? Yeah yeah nou gen 4 diplòm nan menm. Voilà. Entènasyonal kou nasyonal. Très bien. E Vitelhomme? Mwen di a ke nou statye nou nan kad antreprenarya ke nap envesti nan peyi nou. Très bien. Vitelhomme marye, pitit oubyen mennaj e fiyanse kèlkonk? Wi wi nou gen 3 timoun 3 timoun. Ok vwala eee bon nou pa menm bezwen rive la poun mande Vitelòm laj li jisteman m panse ke ou pap bay sa Vitelòm se ougan 86 86. Vwala jèn gason vwala e Vitelòm inosan e nou konnen ke ou ap evolye nan zòn Tòsèl jodi a sa ki ekstrèmeman pou nou Vitelòm inosan nou konstate ke ou gen plizyè jou la depi ke nou wè Tòsèl se operasyon sou operasyon E nou konstate ke nan peyi Dayiti, nou wè ke medya tradisyonèl yo, s gon sèl moun ki bèt nwa, gon sèl moun k ap, kòmsi ki, ki pi gwo gang nan peyi a, sèl moun kòmsi m ta di w ki pi gwo kriminèl notwa nan peyi an, li rele Vitelòm Inosan. Nou tande l nan tout medya tradisyonèl yo. Nou tande l tout nèg yo ap frape. Pi gwo ènmi peyi Dayiti, se Vitelòm. Men, Vitelòm sa a, Lè nap chèche konnen kiyès ki Vitelòm nan zòn Taba 70 Tòsèl, èske w konprann, nan zòn Idiwonn, pase Vitelòm, lè nap chèche konnen nou konnen Vitelòm se vwazen Dwayen Tribinal Sivil de Pòtoprens lan. Nap chèche laverite, nou met kò n atè a pou n gen enfòmasyon. Vitelòm, di nou sak fè non w ap site nan yon seri de gwo zak konsa ki gen rapò avèk, ki sou pase nou se nonbè wan kidnapè nan Tòsèl kote map pale avè w lan. Eksplike popilasyon an. Di nous eske Vitelòm son kidnapè, eske se Vitelòm kap fè tout kidnaping sa yo nan Tòsèl kote map pale la pase tout medya tradisyonèl nan peyi Dayiti nou tande se de ou yap pale se ou kap fè tout kidnaping nan Tòsèl nan Petyonvil nan nan kòmsi pale avèk popilasyon paske dyaspora ayisyèn nan tap mande pou ou yo ta anvi tande ou yè paske nou nou pase humm. Banm fè yon ti rapèl trè kou trè klè pou ou trè brèf Bertho. Trè byen. Yon nèg ki nan zak kidnaping, yon nèg ki nan zak vandalis, yon nèg ki nan zak vagabondaj, m pa kwè ke l ap devni yon òm piblik. Sa se premyè lye. Trè byen. Dezyèm bagay, yon nèg ki se yon obstakl, m te ka di w, pou lapolis nasyonal ki yè notre protecteur, Ok mhm. ki la pou nou sèvi m pa panse ke si ke la polis akize l de yon ak li chèche la jistis swa dizan ke la polis ki se oksilye li asinye la polis li fè sa la lwa mande pou l fè la polis ap toujou kanpe yon obstak an fas nèk sa ke l pa jèm deside pa et devan la jistis et nan mou mante l se oksilye la jistis dezyèm pwen Nou konnen an matyè penal la responsabilite è toujou pèsonèl. Vwala. So, si ke inosan Vitelòm ta sibi, ta responsab yon ak, m panse ke gen tout mwayen posib pou lajistis trakle inosan Vitelòm pou yo kondwi l devan lalwa epi pou l responsab chaj li. Si tout fwa ke yon nèg diw lap fè operasyon eske ou janm tande yon fwa gen operasyon ki fèt nan tòsèl lapolis diw yo konfiske yon zam yo konfiske yon machin ki sot fè yon zak oubyen ki te fè yon zak yon kote. Men gen anpil nèg ki tonbe vitelòm gen anpil nèg ki tonbe nan kad operasyon yo. Banm eksplike w yon bagay. Medya reprezante katriyèm pouvwa. Vwala. Medya sous enfòmasyon l pa gen moun ki ka mande l aksè ak sa. Trè byen. Li gen aksè pou l fè ankèt twotwa w lan pou l wè egzatteman si nèg yo janm tiye yon moun swadizan ki se yon moun ki gen zam, se yon moun k ap fè zak. Ditou pa. E m ap ba w yon atansyon trè klè. M panse mwa dènye an te gen yon operasyon ki te fèt o nivo Tabaw 68 kote ke yo te pran yon dam ki te sòti o nivo Laboul. Trè byen. Swadizan di yo te sekreste. Mwen vle lapolis deklare yon jou pou l di kiyès ki te fè zak sa. E moun nan yo pran ni anba vant kay yon ex senatè de la République. Trè byen. Ki etè le prezidan de la komisyon de la jistis de notre peyi. Nan Sena de la Repiblik la. Nan o Sena de la Repiblik. Trè byen. Oprè de lèks prezidan de la Repiblik, lèks prezidan di Sena, Carl Murat Cantave. Trè byen. Pèsòn pa ka di kiyès ki otè entèlektyèl zak sa. Trè byen. Yon nèg di w ke kidnaping ap fèt. Se la tout manm politik yo rete, pa gen youn ki janm viktim. Eske se yo ki nosan? Eske se yo ki pa sible? Trè byen. Nèg yo mete plizyè inite spesyalize, egzanp, 2 blende, Deba kòb BLTS, ki bò Paskal ye, de kote nou ki responsab de Kidnaping nan fèt regilyè, kòb yo ap bay bò Monte Crespo a, anba. E Vitelòm Inosan fikse pozisyon, ta, ekoute, ekoute byen, pozisyon te ye talè an, lò tap pale an. Ou te byen pase men kounya li gen kèk ti koupi ladann. Fikse pozisyon w pou w ka byen pase paske nasyon an ap tande w, peyi an kontan tande w. Li trè enpòtan paske yo konnen ke w gen anpil verite anndan w la ke w pral pale. Eseye fikse yon kote pou w byen pale. Dakò? Gon ti koupi la. Alo, ou tande m trè byen? Vwala, 5 sou 5. Ou tande m trè byen, m te gen yon apèl ki monte. Ok, vwala. Ok, Vitelòm, men sa k pase. Vwala, men sa k pase. Nan peyi Dayiti. Mwen konn yon ti detay tou piti gato. Bertho bon bon ti detay tou piti. An avanse. Kòm jèn antreprenè, an bon senp atansyon. Mwen genyen pa egzanp yon yon baskil 15 mèt kib k ap rantre m yon milyon de goud chak vandredi. Evalye 5, 6 kamyon pa yon milyon de goud w ap gade chak wikenn konbyen l ap ban mwen. Yon senp atansyon. Mwen genyen lòt mwayen de strateji m kreye pou viv. Mwen gen yon antrepriz ki koni. Mwen gen yon sèvis lokasyon ki koni. M ap peye taks, m ap peye enpo lokatif, m ap peye enpo sou le revni, tout afè m kòrèk. Si ke m ta gen yon pwoblèm, m panse leta gen tout mwayen pou l ta trakle m. Trè byen. Gen tout enstans konsène pou yo atake m. Très bien. Vitelhomme m wè ke ou son nèg ki trè veridik. E ou dil yè, e tout moun konstatel ou son nèg ki pa konn pè. Ou pa janm pè moun e ou menm ou deside pale pou le moman. Men map diw Vitelhomme, kote map pale avèw lan la, wap pale avèk yon nèg ki pa janm met dlo nan bouch poul pale avèk moun e kap di la verite ki pa janm pè menm pou yon segond. Tout moun kap tande w kap gade w la, tout moun kap tande w sou platfòm info Bertho a, konnen ke nou menm se grenn nan bouda Keny ye. Vide lanmou di yon grenn bagay la wap wap jis di pèp la la verite. Ou di gen yon dam ke yo te kidnape anba vant kay yon yon senatè de la repiblik. Tout moun konnen se Kalmira Cantave. Di peyi an kiyès ki te kidnape l paske ou menm yo tout moun pwente w di dwa de kidnaping kap fèt nan taba. Ou paka sere non moun Vitelòm. Ou paka kache pou moun. Di peyi an, di nasyon paske se pa ou sèlman ki vòlò. Se pa ou selman ki kriminel, se pa ou selman ki kidnapè, anben jisteman di peyi an men kiyes kap fè kidnaping kap fèt lan. Eske ou konprann? Tout moun konnen. Di peyi an. Clivens se yon wotè entèlektyèl li ye nan kidnaping. Kiyes ki clivens? Clivens se tout le dedero depatmantal lwès 2. Clivens se tout. Clivens se tout. Ki mete avek moriso ki nan do belmat ki mete jimmy map voye de foto ba ou tou wi. Li trè enpòtan. Map voye foto ba ou de polisye yo pran yon blende si polisye blende a gen 6 nèg ladan ou mèt konnen l gen 4 endividi 2 vrè polisye kap matrake moun 24 sou 24 nan zòn nan. E yap pran pretèks ke kidnaping se nou kap fèl. Ekoute byen, Vitelòm di sa, di sa pou peyi an, tout moun konnen ke ou se nèg a zam e ou te kanpe ansanm avèk lanmò san jou, di w se nèg a zam ou pa janm jwe, tout moun konnen ke w gen zam ou avè w. Vitelòm inosan, e ou ka, ou ka petèt jan peyi an, jan nasyon an, jan ke yap fann ou nan medya, nan medya tradisyonèl nan peyi Dayiti a, si l pa sa, di l pa sa. Vitelòm gendwa pa fè 100 kidnaping. Vitelòm gendwa pa ka pa fè 200 kidnaping. Si gon gwoup polisye k ap fè kidnaping, di men tèl kidnaping ki te fèt, se yo ki te fè l. Ou menm Vitelòm, èske ou pa fè kidnaping? Mwen va eksplike w yon bagay. Bèto. Trè byen. Se youn nan rezon ki fè m di w, moun ki pè pa ka kanpe sou moun. Evidamman. Kèlkeswa yon nèg k ap fè yon zak ki pa ka asime l, se paske l pa kwè nan tèt li. Trè byen. Ok e mwen te dil avan kem te pale avek li lanmò m pa la zo m pa la lapli nou te gon lyen em dil ke nou te gon chita poun te kreye yon se skon apel yon forom de fantom lè sa nou te chita avek de wo grade. Site. Tèlman mye plase o nivo di gouvèneman aktyèl. Site non an pou nou Vitelòm. Pase yo menm yo site non ou. Peyi a site non ou, lapolis endekse ou, lajistis endekse ou, nasyon an endekse ou. Dyaspora ayisyèn nan, ekoute byen. Mwen te di, mwen te di l yè nan pwen près la. Trè byen. Tout nèg ki fè pati de gouvèneman sa aktyèl sa la, tout nèg sa yo fè pati de ekip ki te fè san koule, ki te fè mò pou yo te ka patisipe nan gouvènman sa la. Tande, men sa k pase. Diaspora is another, moun yo tèlman ap voye kesyon la, si w te, si w te, si w te, si w te gwen ekran nan men w bò kote w lan, w t ap, w t ap gade live lan, jisteman w t ap wè kesyon yo. Men sa k pase. Nasyon an t ap renmen, ekoute byen, nasyon an t ap bezwen pou w bay menm si w 4 grenn non ki enfliyan ki te nan mouvman ansanm avè w. Peyi an, dyaspora ayisyèn nan kap soufri, ki konnen ke nan ki nivo yap detwi jèn gason nan peyi a, ki konn nan ki nivo ke yon pakèt nèg nan gang nan peyi a, epi se nèg a sapat lan, se pitit sòyèt lan, yap di a, komsi yap bay pote tout chay yo, aprè tout planifikasyon fin ansanm avèl. Bay peyi a 5 grenn non Vitelòm, fè sa pou nasyon an, fè sa pou la repiblik, fè sa pou tèt ou, fè sa pou pitit ou, fè sa pou fanmi ou. Bay peyi a 5 grenn non. Nou chita avèk ex senatè Nenel Cassy. Nenel Cassy. Nou chita a Mèt Michel. Andre Michel. Nou chita avèk direktè aktyèl la. Se fè pati de manm. Kiyès? E wap pale direktè aktyèl ki pati? Direktè de la polis. Sa vle di Frantz Elbé. Fè pati de lekip. Sa vle di Frantz Elbé. Frantz Elbé. Ok sa fè 3. fè pati de lekip. Nou chita avèk le premye minis avan ke l te kote l ye a. Ekoute byen, sa vle di ou pa sa, e Ariel Henry w ap pale la? Tout moun nèt sa yo chita ansanm avè nou, Ariel Henry kiyès ki akouche l? Se lanmò Jovenel ki akouche Ariel. Ok, reprann non sa pou nasyon an k ap tande w paske Vitelòm w ap pale laverite. Notre premye minis, notre premye minis, notre reprezantan, le chèf di CSPN. Ariel Henry. E nou chita avèk le ministre de la planification. Sa vle di Rika Pyè. Rika Pyè. Trè byen. E nou fè divès rankont o nivo Dèlma 75. Nan ki baz? Nan ki lokal? Kay en ex depite. Dep ki depite? Nou chita kay depite Sen Ril, nou chita kay Daril o nivo 75. Daril nan o nivo 75 toujou? Dèlma 75. Ok, pou n te, pou n, ekoute byen, pou n te planifye Ki mouvman? Dirèkteman pale klè ou trè veridik pase kisa k pase ou wè moun yo la yap bat bravo pou ou la moun yo apresye verite ke wap pale yo ou santi ke w konfòtab ou deside pale e map di w sa Vitelòm konnen map pale avè w la la e kòmsi peyi Dayiti pat janm te gen gang ditou pou nèg ki o pouvwa aktyèlman la se kòmsi peyi Dayiti pat janm te gen kidnapè ditou pou nèg ki nan pouvwa aktyèlman la se sèl ou menm ki kidnapè pou yo e se sèl ou menm yap planifye tout Yap e koute byen wi e koute byen e koute byen banm ba ou talè. Paske lè nou te nan kwizin nan, sa n tap trete anndan kwizin nan, yo pat janm panse ke mwen menm m tap janm chita pou m di ke jan ou vle banm manje a m pap manje konsa. Dayè m pa yon timoun ki chita dèyè kay ni m pa yon timoun ki anba ban. E koute byen. Mwen pase sou ban jan tout nèg. E koute byen. Mwen pa fè klas, mwen fè etid. Bòt mwen gen yon fòmasyon. Trè byen. Vitelòm inosan. Yon nèg kal lekòl, yon antreprenè, yon nèg ki dirèk, ki pa janm pè, ki met kanson nan tay li, ki kanpe nan taba, ki fè tout sa l fè yo. Èske w konprann? Vitelòm w ap jis di nasyon an, pou larepiblik, paske kote m ap pale avè w la kesyon an ap vin jwenn ou la. Moun yo renmen jan w ap pale, moun yo kontan jan w ap pale a. Nan rankont ou te ou te ou te pla ou te ansanm ou te ou te patisipe ansanm avèk premye minis aktyèl lan ki potko premye minis alepòk ki se Ariel Henry. Nan rankont sa w ap di pou peyi an e m ap di w se grenn posibilite ke w ap genyen la a. Se pi gwo kote ke wap pale la ou trè konfòtab wap pale sou yon platfòm ki pwòp ki onèt ki clean kon ke wap pale avèk yon jèn gason ki onèt ki konnen ke nan ki nivo yo detwi jèn gason nan peyi dayiti jodi an pou di peyi an nan rankont ke ou te patisipe avèk Ariel Henry an kisak te planifye nan rankont sa kisak te di nan rankont sa nan ki bi rankont sa te fèt e ki dat li te fèt nan peyi an vitelòm pale avèk nasyon an. Tout avantaj ki te bay. Aprè ke n te fin debarase n de pouvwa phtk, mwen menm ke m te gen avantaj ke n t ap jwenn nan Taba parapò m te toujou kanpe nan kad resansman, m te toujou t ap batay nan yon sant spòtif ke nèg yo fè anpil dega ladan kote w wè yo kraze a, ke m t ap batay ke yo menm yo te gen tout mwayen posib yo ta pral ban mwen swadizan pou m te ka gen kontwòl pou m jere pozisyon pa m nan, pou m sove popilasyon pa m nan. Aprè tout negosiyasyon, se sa k lin dè rezon André Michel pa t ka viv kote li a, l te vin viv kote nou an nan Tabar 68. Tout mesye sa yo, se la yo te vin pran refij yo de kote pa m. Pandansetan nan Peyilòk, se mwen k te sèl wotè, se sèl mwen k te sèl moun ke yo te wè k te ka fè chita, fè chita a tout nèg geto pale avè m, sansibilize pou n wè si n ta akouche gouvèneman. Trè byen. Vitelòm inosan. Vitelòm inosan. Dako, wi su a la lin. Ekoute byen. Nan rankont ou te genyen avèk premye minis aktyèl lan ki potko premye minis a lepòk. Nan rankont sa a, nasyon an, peyi a, tout moun son sèl kesyon. Kisa Vitelòm te, kisa k te di nan rankont sa a, kisa k ta planifye nan rankont sa a Vitelòm? Pale a peyi a. Ou bay yon ultimatum 72 heures. Kote map pale avèw la nou anndan 72 heures la. E kot nan minit map pale avèw la la yap travay nan mwens ke 72 heures a li menm pou yo fann tèt ou. Se sa ke map diw la. E ou gen peyi a, ou gen posibilite pou ou menm pou stope sa kap prepare yo paske yo konnen w, ou konnen yo. Paske chat, chat konnen rat konnen barik may yap rete la. Men ou gen yon grenn posibilite avan tout, avan 72 heures a rive Pou di peyi a, ki sa k te planifye avan asasina Jovenel Moïse, ki sa Ariel Henry te di nan rankont ou te gen ansanm avè l lan, ki sa lòt nèg yo te di, ki sa k te fèt, ki dat rankont lan te fèt, èske se, èske se, se, se 5 jwen, èske se, se 4 jiyè, èske se 3 jiyè, ki dat li te fèt, ki sa k te di nan rankont lan. Di peyi an sa, rann tèt ou sèvis sa, paske m ap di w grenn bagay. Ou gon bonm la verite andedan w la. E dyaspora ayisyèn nan gen posibilite pou yo di tèt nou, nou kapab lave Vitelòm la atravè sa Vitelòm ap fè la kòm laverite. Men si ou pa fè l, tout se kòmsi m ta di w w ap sere pou tout nèg ki te patisipe nan tout rankont pou planifye asasina, wi jisteman. M kwè si wap raple w 6 jiyè vè lè minwi premye bilding yo atake se bilding mwen. Evidamman. 6 jiyè avan lanmò Jovenel. Ou wè Jovenel mouri premye kote yo atake kòmsi pou sonbwe m se lakay mwen. M kwè ke ou konprann mwen klè la. Mwen konprann ou men sak pase. Panse ke la li trè eksklizif. Wi tande tande. Tout 5 6 jiyè nou ap ou pale. Tout 5 6 jiyè nou a pou diskite. Jovenel tonbe. Jovenel. Minwi premye kotek al atake se mwen menm. Ekoute byen. Tande pou n pi klè. Paske ki sa k pase? Yè, yè ou fè yon deklarasyon e pa rapò avèk jan m eksplike pèp lan, peyi an, nasyon an, pèp ayisyen k ap tande nou sou sou live sa la. Paske kote m ap pale avè w la la, ou gen 2000 konbyen moun k ap tande w, k ap tande w, k ap tande w live la. E lap monte toujou moun yo ap share live lan, moun yo ap moun yo ap kòmante, moun yo ap pale tout pawòl la. Moun yo ap moun yo di wap byen pale e misye gen posibilite poul tou di tout sak anndanl paske met gon grenn bagay lavi telòm. Ou konseye de operasyon kote map pale avèw lan la ki pral friz tout taba nan menw pa rapò avèk kote map pale avèw lan la. E nou menm nan Infroberto nou gen enfòmasyon de bòn sous. Enfòmasyon pou nèg yo friz taba nan menw. Mwen gon grenn posibilite pou kraze la repiblik plat avèk la verite sa yo ke nap poze kesyon sou li la. Kisa Nan dènye rankont ke te genyen avèk Ariel Henry ke lòt mesye yo te prezan avèk DG lapolis aktyèl lan la, kisa nou te di pou nou te rive 6 7 jiyè a? Kisak te di dènyeman? Tout sak te diskite, m te e tankòm yè m te fon apwòch sou li. Kote ke n te di w, tout mizanplas sa te fèt an ka de Fantom 509. Trè byen. Majorite a te fòme prèske anndan enstitisyon lapolis la. Trè byen. Yo te gwoupe nou apre tout sa ke ki te fin fèt, kòm mwen menm, gen moman yo te bezwen mwayen, se mwen k ap di, s k ap dat, k ap envesti nan tout sans. Trè byen. Ok? Bon aprè akouchman nou fin debarase de phtk ke nou fin mobilize tout akò ke nou gen pou n fè men ki avantaj ke mwen menm map genyen tou swi ke tout miz an plas fin fèt gouvènman fin statye yo fin jije ke m pa merite sa ke yo te pwopoze m nan sans lan plan yo destinasyon yo se elimine mwen menm direkteman. Ok, ekoute byen e ou fini pati sa E ou reponn ke touswit apre, alò vè lè minui ou dimwens apre asasina Jovenel Moïse, premye bilding y atake se bilding ou genyen anfas Pak di Souveni an, nan Taba 70 lan. Ki sa k fè se ou menm ke nèg yo atake dirèkteman an premye? Rezon anpil bagay ki te diskite. M te byen nebude yo. Ok. Tankou kisa? Tankou, pou n te debarase n de pouvwa phtk, de prezidan de la repiblik la. Pou n te asasinen Jovenel. Dènye rankont lan li te fèt egzakteman an prezans Ariel Henry. Tout moun nèt. Trè byen. Vwala. Vitelòm, nou konstate ke tout moun wè se ou y anvi kòmsi el, kòmsi ki, ki lòm a abat pou le moman. Moun ke yo vle elimine pou le moman. Mwen menm men sa ki ekstrèmeman enpòtan. Fok ou Direk avek peyi an pase map baw pale la pou lave tet ou pou di tout sak andan w mpap gen mpap menm mpap menm poze w poze w poze w poze w m jis gen 2 kesyon pou ou men sof ke wap jis bay pep la detay men rezon ki koz vitelom ap sibi tout sa lap sibi la yo men kiyes kap atake vitelom direkteman men kisa men kisa pale avek nasyon an fè tout ou met emisyon nan men w kale kow fè sa w vle di tout laverite sou platfom ou an avanse vitelom. Kòman ou di Bertho? Trè byen, mwen di w konsa ke w ap pale avèk peyi an, w ap pale avèk nasyon an, w ap di yo tout sa ki koz w ap sibi tout sa w ap sibi la yo an detay. W ap di kiyès k ap atake w dirèkteman, men rezon 1, 2, 3, 4 ki koz y ap atake w yo. E men ki sa k pou fèt, men ki sa w pral fè. Pase nou konnen w bay 72 è. E jisteman fòk ou pale avèk mesye yo. Fòk ou di sa w ap di yo a. E fòk ou di pèp la laverite. Ou gen tout emisyon an nan men w kote m ap pale avè w la. Pale avèk peyi an, lave tèt ou, klin tèt ou, di tout laverite w kote m ap pale avè w la. M a poze w grenn kesyon m gen pou poze w la lè nou pral fini. Bon, Bertho, mwen m panse ke li trè eksklizif, li trè transparan. E si ke n pwente di dwa w swit avèk kolaborasyon ke nou te gen avèk les membres du gouvernement, les membres du CSPN, et en plus, m te ka di w les oppositions, les oppositeurs politiques, les membres de l'opposition, ou konprann? Bon, m panse ke yo gen tan wè ak tout moun ke nou gen pwoblèm, tout moun ki deside an fas nou. Se moun ki pa gen mo, moun ki pa respekte mo yo. Trè byen. E moun sa yo ankò, pandan se tan yo fin epapiye ki sa ke n te genyen nan kad biznis nou, pou yo te fè peyi lòk. Très bien. Apre kounya yo vin wè kounya la, pandan yo fin debarase n de yo, yo wè se nou pou yo egzekite. E poutan se byen konte mal kalkile, paske chat konnen rat konnen. Chat konnen rat konnen. E mwen menm m di tout nèg la m se koulèv, krapo pa ka vale m. Ok. E trè byen. Vitelòm inosan, w ap tande nou? Joseph Felix Badio bel e byen prezan lan Ayiti, nou konn kote li ye, avek kiyes li ye, kiyes ki nan ki, tande byen, paske kote map pale avan lan Badio, si lan depi lan Ayiti, li paka nan lari an menm jan Vitelom. Fol gen yon kouvèti komsi nomal ki pou pwotejel. Kiyes kap jere Badio kote map pale avan la? Polis nasyonal Dayiti. Polis Nasyonal Dayiti. Sa vle di w ap pale de Frantz Elbé? M klè avè w Bertho. Trè byen, Polis Nasyonal Dayiti. E Vitelòm Inosan, jisteman, ou pale avèk peyi an, nasyon an konprann ou. Moun yo konprann trè byen. Joseph Félix Badio bèl e byen prezan lan Ayiti, li sou kontwòl DG Lapolis Nasyonal Dayiti a ki se Frantz Elbé, ou pale avèk nasyon an. Vwala. Enben, Vitelòm, men sa k pase. E peyi Dayiti, gen anpil koze k t ap pale. Gen anpil koze ki tap pale e m vle w pale avèk nasyon an sou sa k tap pale yo. Kisa bagay la ye? E gen yon kesyon de Fantom 509. Fantom 509 ke gen yon atis trè koni nan peyi Dayiti ki se atis Barikad kou tout moun konnen sou non Izolan. Izolan te di Fantom 509 se de polisye legal pa gen nèg an sivil ame ladan l. Pa gen bandi ladan l. Vitelòm se de polisye nòmal. E tout moun te wè Fantom seksyon 9 lan, li te tout kote nan la repiblik. Yè ou klè ke ou se manb fondatè Fantom 509. Vitelòm di nasyon an kiyès ki te pran, ki te gen, ki te vin avèk ide Fantom seksyon 9 lan. Kiyès ki te chita devlope strateji pou n te vin avèk Fantom seksyon 9 la. Pale avèk peyi a, bay peyi yon ti detay pou nou, tanpri. Les initiateurs d'oppositeurs. Tande byen, pi klè, plis fwa pi klè. An nou pale, an nou pale bon kreyòl nan lang manman nou avèk papa nou an, paske moun nan Togo nou ap tande nou. Opozisyon te vin ak fantom. Opozisyon. Palan de opozisyon, sa vle di yo te chita avè ou, epi yo di Vitelòm, men sa n pral fè, se sa? Depi m di opozisyon, w gentan wè se, se, se, m te ka di w, se komisyon an definitif. Tout moun ki te fè pati de opozisyon an ki te rann ke nou akouche pouvwa sa aktyèl la. Ok, ok, ok. Fantom 509, yon, lè. Eske, eske w te, yon senp ti kesyon Bèto. Eske aprè Jovenel fin mouri, ou tande pale de Fantom? Non, Fantom nan jis pa, disparèt. Disparèt eske fantom nan l pat genyen egzatteman yon m te ka di yon arete k te sòti ki te fè rekonèt ke fantom nan egziste? Wi fantom nan fantom nan te di l egziste se son de polisye. Kot biwo a? Kot administrasyon an? Enben se ou k pou ta di nou li, se ou k te ladan l. Apre 72 zè lan wap konn plis. Apre 72 zè lan nap konn plis. Vitelom inosan. Plas platfom YouTube Info Bertho pou ou, ou pale avek peyi an, ou pale avek nasyon an, tout peyi a tande ou e ou klè. M swete ke nan mwens ke 72 zè lan. Si w gen yon dènye pawòl pou di peyi an, w ap kapab rele nasyon an pou w di l. Vitelòm, nasyon an ap tande w, peyi a ap tande w, ou gen ou gen ou gen dènye pawòl pale avèk popilasyon an, ou gen dènye mo w pou w pale avèk popilasyon pou w di yo men egzakteman men sa Vitelòm planifye ou dimwens men sa ke w pral fè. Si w vle di l oubyen w di l, rebay iltimatòm ou an sou platfòm nan pale avèk popilasyon an dènye dènye pati w pou nan emisyon an pou n lage. Bon. Nou menm nou kwè nan respè youn ak lòt, nou toujou respekte tout moun, n ap toujou di popilasyon an rete konfyan paske kèlkeswa latanjant se pèp ki bay pouvwa, nèg pa ka pran pouvwa, si n ka fè n ka defè, kòmkwa la bèt pa janm bèt, n ap tann e n ap kontinye tann jiska 72 zè lan pou nou menm pou n avanse ak iltimatòm pa nou an. Trè byen. Merci anpil Vitelom Innocent. Platform nan rete open, sa vle di nou ouvè pou ou. Ou vle pale egzakteman lè 72 heures lan rive an, ou ap rele nou, ou ap fè nou siy, ou ap di nou Info Bertho ou vle pale, n ap ba w pale sou platform nan paske nan peyi Dayiti fòk tout moun konn kiyès ki kiyès menm jan w di a. Mèsi anpil Vitelom Innocent, se te yon plezi pou w t avè nou. Se te yon plezi. Kenbe la fanmi m. Jounen jodi a gen anpil polisye ki frustre, ki nève pa rapò ak ansanm de imilyasyon yo ap pran pèp ayisyen. Se tris wi pou on boul mikwòb, on chèf de gang k ap touye moun maten midi swa, k ap ransone moun, ap trete otorite de fatra. E si w wè l ka di lapolis fatra, wo eta majò a pa pran desizyon pou debarase yo nan peyi a, se paske yo admèt yo se fatra, yo konn kolabore ak mikwòb la. Osi senp ke sa. E sa ki grav frèzesè byeneme ou kapab raple ou, yon operasyon fèt 12 mas. Operasyon sa ki fèt, 5 polisye masakre andedan vilaj, rache yo mete nan bourèt. Se tout la sent jounen yo ap kenbe yon seri de gwo otorite andedan lapolis la k ap kolabore ansanm avèk gang. Aprè masak sa fin fèt sou 5 polisye yo, m te kapab konprann polisye yo al atake donk se kout bal yo ap tire, yo kapab resevwa kout bal. Men rache moun mete l nan bourèt sa s on lòt bagay pèp ayisyen. Se menm yo menm nan ankò ki pyeje polisye yo. paske yo te gen objektif jete prezidan pou yo vin chèf se sa yo te bezwen e pèp ayisyen ou kapab wè yo atenn objektif yo. Pandan moman map pale ansanm avèk ou la aprè operasyon sa fin mal pase polisye yo mouri èske ou janm jwenn yon eksplikasyon èske ou tande yon moun kondane nan dosye a non yo te konn sa yo ap regle. Polisye sa yo yo mouri pou 2 twou je yo yo mouri se fanmi yo k pèdi ak peyi ya k pèdi men san sal sa yo yo pa pèdi anyen s pase ke pou yo arive chèf pou yo arive pran grad se pa travay pou yo travay men se on lòt frè dam yo pou yo egzekite e kòman pou yo egzekite l s ansanm avèk boul mikwòb izo pou yo jwenn pou yo monte masak pou manje polisye yo. M vle w konprann pati sa a. E ou kapab raple w, apre 5 polisye yo fin mouri, yo fin fè konplo yo manje polisye yo, rapidman SPNH, Fantom 509, pral kreye. Moun sa yo pral tonbe fè manifestasyon, kraze brize, yo pral chèche kò polisye. Jounen jodi a poze tèt ou kesyon kote Fantom 509 fè Kote SPNH 17, 18, 20, 22, 23 je ne sais pas? Kote yo pase? San dan lapolis ou fantom 509 soti? DG a genlè pa konn sa? E chef de gang vitelom di w li chita ansanm avè w, li chita ansanm avèk mesye dam sdp yo, li chita ansanm avèk yon pakèt Pou lòt gwo gwo chèf gang e yè ou te kapab wè kòman Izo ap site alye l yo menm jan ansanm avèk Jeff t ap site alye yo Vitelòm se alye Izo Ti Lapli Lanmò San Jou etc e pou l te monte Fantom 509 Frè e Sè Byeneme li te kontakte tout baz sa yo pou te mete sòlda disponib pou t al kraze pou t al kidnape e senatè li menm t ap koud 2000 inifòm pou distribye Se antre nou nou tap fèl men kou popilasyon an kou nou menm sou rezo sosyal yo nou denonse sa nap voye manda enben voye manda nou voye manda pa gen pwoblèm nap voye manda e kiyès fantom 509 ye avèk tout SPNH teworis gang e mwen k te dil e menm kote nap sèvi a wi anbasad amerikèn ki te mete nòt deyò. Medam, matmwazèlz e mesye, bon m fè w tande yon lòt deklarasyon Vitelòm. Mwen vle yo pote yon atansyon trè klè pou yo okouran ke m t ap goumen avèk sektè demokratik. Nou te gen yon bi ki te byen detèmine, nou te gen yon angajman ke nou te pran. Tou swit, nou te vin aprann ke yo te arete senatè John Joel. Nou vin gade ke gen yon nòt ke ki sòti. Imedyatman nòt la fin sòti, gen anpil nèg ki panike. Gen anpil nèg ki boulvèse. M kwè ke nou konnen klèman direktè lapolis la li sòti nan sektè demokratik, se Nenel ki bay miche. Hey! Hey! Hey! Nan bouch mwen w ap tande sa chèf polis la. Nan bouch mwen wap tande l sa ko nan gang eh mwen menm ou nan fantom 509 pou fantom 509 te monte ebyen se vitelom ki tap kolabore ansanm avek mesye dam sdp yo e ou soti nan sdp tou humm e pou rive la se gras ansanm avek sdp jounen jodia nou cho pou nou voye manda nou gen lajistis voye manda voye manda e nap tann manda. Li lè li tan nan peyi dayiti pou vakabon sispann rans avèk moun serye. Humm! Ala traka pou lavi k ayiti! M vle fè nou konnen ke batay k ap fèt la, li pa yon operasyon dirèk. Si l te yon operasyon, m panse ke nou t ap wè lapolis t ap fè arestasyon, yo t ap konfiske, yo t ap di tou tout jan de destriksyon ke y ap fè yo, pou ki rezon ke y ap fè yo. M kwè ke yo rantre nan plizyè espas, Yo konnen ke nan espas yo se pa la m loje. Yo kraze, yo fè yon pakèt zak vagabondaj ke yo konnen menm sa y ap fè a se pa li menm ke lalwa otorize yo fè. Men y ap fè l yon fason pou fè m kouri, pou fè m pè. Men sa pa ka fè m pè, ni sa pa ka entimide m. Mwen vle fè nou konnen ke moral mwen a 1. M ap kontinye batay nan lit politik la. M ap kontinye lite tout sa ke pou m fè, m ap fè yo nan sans ke m dwe fè yo. Mwen vle fè pèp Tòsèl la konnen, rete vijilan, mete moral nou a 1. Pa kouri. Nitou pa panike. Sa kap fèt la paka entimide m. Nèg yo panse ke yo ka jete m, men yo pa fasil pou yo jete m. Map di yo tou, m pa kwè ap lage anyen sou lè rezo. Ni tou m poko ap site oken non. Men m vle gouvènman an pran sa an kè. Yo pran nòt pou yo konnen ke gouvènman sa k la. se nou menm ki akouche l. Sonje byen ke Andre Michel se sèl nèg ki te toujou ap batay, li te di ke Barikad la se te sèl mouvman ki te pou fè nou sòti nan sa n te ye a. M ap raple nou tou, apre Léon Charles te vin fè entèvansyon ke l te fè a, se Andre Michel ki te al pote plent onivo kabinè denstriksyon. Jodi a, la l te sòti yon pwent près Li te di gen yon operasyon pral lanse ki te operasyon tit li se te Krisifye Jezi, Libere Barabas. Operasyon an kòmanse dirèkteman sou mwen. Men m ap fè l konnen ke pa gen kouri ki pa gen bouke. Pa gen nèg k ap kouri ki pa gon kote poul repoze mwen rete tèt frèt map kontinye a fèm konviksyon m m pap dekouraje nan lit la sak fèt yo pap entimide m ni yo pap kraze moral mwen paske m konnen kan menm jodi pa demen nap vin chita menm kote n konn chita yo mwen konnen kan menm jodi pa demen nap rankontre menm kote ke nou rankontre a. Ou menm kamarad, mwen pa ko ap site non w, kom kwa ke ou rele m, ou di m ke pou ke gen yon rezolisyon nan sa k ap pase a, se yon antant ki pou fèt ansanm avèk Frantz Elbe. M ap di w sa, mwen pa gen oken antant ke m ap fè Frantz Elbe, rezon pou lakèl, jodi a si Frantz Elbe ka kote l ye a, se atravè de lit mwen. Se atravè de batay mwen, se atravè de konviksyon m ke m te mete deyò. Men m ap fè w konnen ke si ke m gen yon pwoblèm avèk lajistis, lajistis ap fè apozisyon l sere sou byen an e byen an ap devni o pwofi de Leta. M pa panse ke nou ka kraze jan n ap kraze a. De tout menm, mwen vle pote yon atansyon avèk popilasyon an. M ap di nou sa klè, mwen pou nou, nou pou mwen. Rete fèm, rete vijilan. Pa bay tèt nou pwoblèm. Mwen la, mwen bèl e byen vivan. E anyen pa ka entimide m. M ap rete avèk fèm konviksyon m e m ap lite jiskobou. Jiskobou. E m prale jiskobou. Mesye yo, m ap ba yo moulen pyès yo avan lontan. Mèsi. Si se mwen menm k ap di ou, ou ka pa kwè men jiskaprezan chèf polis la la, li konn kote Vitelòm rete, li konn pale avè l, li poko janm met nòt deyò pou li. Non yo poko janm met nòt. Men dènyèman popilasyon an debake ansanm avèk lapolis nan baz kokorat san ras li kouri, gen machin k ap pase ansanm avè peyizan, men chèf de gang nan kenbe yon pakèt moun. M poko janm wè chèf polis la mete nòt deyò, kòm li la pou l sekirize tou lè sitwayen nan peyi a. Enben voye manda bay moun sou rezo sosyal kap denonse konpòtman w pa rapò avèk ensekirite a. Voye manda! Kòm etan done dan pouri gen fòs sou bannann mi pa gen pwoblèm ti mesye nou mèt voye manda. Donk se grav lè w nan yon peyi pou wè chèf de gang nan alèz pou l di w m te chita menm kote ansanm avèk chèf polis la e jiskaprezan chèf polis la pa ka mennen operasyon pou l mare l. Se grav lè w wè yon ti san sal yon boul mikròb ap trete otorite de fatra pèp ayisyen. Epi yo fèmen bouch yo pa di anyen. Sa k pase yo konn rele l yo konn pale avè l deja yo konn planifye ansanm avè l li pa pran yo pou anyen. Men m rete kwè andedan enstitisyon lapolis la genyen bon grenn polisye ki bouke pa rapò ansanm avèk sitiyasyon sa a. E avèk mouvman bwa kale a pèp ayisyen m ap di w pa lage lapolis! E polisye ki respekte tèt yo, ki vle pou Ayiti chanje ki renmen peyi a, veye anwo veye anba paske ou mèt kwè m pou nèg yo jwenn sa yo ap chèche a pou yo rete nan tèt peyi a, pou yo toujou gen pouvwa, pou yo jwenn entèvansyon militè yo ap chèche a, yo pa p pè sakrifye yo. Menm jan yo pa pè sakrifye yo pou yo pran grad. Epi w kwè ke w gen mari? Ha? Mari w fè ti bo mango pou ou deja, pèp ayisyen? Ann gad videyo sa ansanm. Sa s on ti bo mango. Yo poko fon ti bo mango pou ou konsa epi w kwè ke w gen mari? Ki kote ki bon pou le pèp ap relanmouey konsa? Chay sot sou tèt, li tonbe sou zepòl. Pastè Manchèt, nan jou pase yo pèp ayisyen, reponn yon endividi, yon pastè padon, ki fè konnen ke gang yo se bon moun, moun k ap kidnape nou yo se bon moun. Alò, si l son vrè pastè, se sak li l ta sipoze pran pou l priye pou bandi yo, men se pa manchèt pou l ta di fidèl yo chèche pou koupe, pou gaye kaka bandi. Si se mwen menm k ap di ou ka pa kwè, men annou tande levanjil la ansanm. Men sak mwen. Men sak mwen. Ae sak mwen. pou al jene. Alò, si m konprann byen, lè bandi yo antre la a, tout moun rale sak yo. Epi w kouche. Plane. Lè yon bandi antre nan yon legliz, se rale sak ou kouche. Ou se kretyen bandi atake w lakay ou rale sak ou kouche. Lè nou louvri je nou na wè pastè a pa la. Yo kidnape l. Lè jèn nan fini na mande kot mari nou. Kote madanm nou bandi a pranl la lavel epi nou sou sak nou. Se sa l ta renmen nou fè. Se pou nou priye Bondye. Pou Bondye konvèti bandi a. Amen ki kote. Nap rezoud pwoblem nan. Alelouya alelouya alelouya pèp ayisyen an. Nap rezoud pwoblem nan. Ou wè la Nou pap di si Dieu veut. Dieu veut deja. Hii gad yon levanjil papa isi yon levanjil manchèt nan mouda bandi a bwa kale nan dèryè bandi pa gen kanpe ditou. Non. Ane pase nou te jene. Ane pase anwo nou te jene. Ane sa se manchèt nan moun labandi. Nou jene deja. Men, kòm zòrèy pa fèt pou pi long pase kò, m ap pran konsèy pastè a, men a yon kondisyon. Di nou l. Se pou pastè a mennen de chèf bandi ke lapriyè l te fè konvèti ba nou, lè sa a n a fè menm jan avè l. Eeyy mennen bandi ou te konvèti ak lapriyè yo ba li, epi lè sa li menm li pap di fidèl yo pran manchèt yo pou yo gaye kaka bandi k vin atake, lap pran sak li lap priye pou bandi yo tou. Èske w tande koze nan levanjil? Se pou misye a pran sak li. Pou l lapriyè. Epi pou l konvèti de, nou pa mande l plis ke sa, de chèf bandi. Epi mennen yo vini, epi n ap pran sa k pa nou tou. Ou pa dakò? E sa pou bandi a fè wi. Misye se yon chef bandi li ye wi. Kote l kote l moutre nou l. Gade figi l pou w wè. Gadon bwa kale ki bay pwoblèm. Sak ta di, sak ta di mesye mouvman bwa kale a ta kòmanse anndan legliz. Se premye legliz pèp ayisyen ki ofisyalize manchèt pou gaye kaka bandi nan peyi dayiti wi. Eyy an ale pastè. Ahh. Aah aah lap mande nou poun kouche sou sak fas ba. Men sak mwen. Men sak mwen. Men sak mwen. Ah e sak mwen. Sa se youn. E non sèlman sa tou, se pou yon zouti tanzantan w ap bezwen yon lòt pou mete avè l. Li pa menm jan ak zam w ap bezwen achte katouch. Depi w fin gen koulin nan, wing! Eeyy! Wè! Wè! Bon, n ap di pastè a yon lòt bagay pou l pa bezwen move. Nou toujou ap priye. Nou chanje sak. Nou pa priye sou menm sak la. Ankò! Nou gon lòt sak. Haa papa isi nou gon lòt sak. Nan batay gon bagay yo rele strateji. Sim ta diw Bondye konn voye epe wap twouve se nòmal. Paske Bondye gen epe. Men sim ta diw Letènèl konn voye wòch tou wap dim voye wòch. Men wi Israël tap fon batay. Epi jounen an ap fini, enmi yo anpil, ponyèt Israël twò piti pou w fin touye tout moun. Letènèl kanpe anlè a, li wòch, li wòch, li wòch, li wòch nan mouda enmi an. Amen! Wouyy vava ayisyen hein lè dirijan yo so di pou fè strès touye w wap bezwen ti mesaj sa yo pou rekonfòte nanm ou e pou kontinye kenbe manchèt ou kontinye monte brigad pou gaye kaka bandi osi senp ke sa pèp ayisyen. Nou pa ka pran nan presye yo ditou. Lè w jwenn ansanm avè ti mesaj sa yo, li trè trè bon pou ou. Lè w panse yo ka fè w pè, men nou kapab tande, Izrayèl te kòmanse batay wi. Lè Seyè fin fè rès la, sa vle di fò nou menm nou kòmanse mete prensip sou bandi. Si nou rete n ap tann lè Seyè k ap fè tout, Kafe nou deja kou la man. Ou konn sa Bib la di m apre? Li di m lè yo konte moun ki te mouri yo, moun ki te mouri anba kout wòch te plis pase moun ki mouri ak kout kouto. Estrateji a chanje. Hey! Ou pa konn ki Letènèl sa a. Letènèl ka voye yon lame mouch vin goumen avè w wi. Mouch wi. Li ka voye yon lame marengwen vin goumen avè w wi. Alò, n ap di mesye a. Nou te pran sak kòlèt ane pase. Ane sa e manchèt li ye. Ane sa sak la chanje. Y a un temps. Pou chak choz. Frè. Kounya se tan Ou pran manchèt. Si nou gon lòt sak, nap kontinye jene. Men si yon lòt sak. Lage misye a mwen silvouplè. Ok. Yo pou yo ap fè zak kriminèl ki demen si Dye ve yo pral peye sa trè chè. M panse ke se yon lanmou konsa k ta dwe ap travèse l si l te yon pastè pou ap lapriyè pou moun sa yo pou mande Bondye delivrans pou yo paske yo menm k ap fè kidnaping nan se bon moun yo ye. Eske nou tande? Eske nou tande? Moun kap fè kidnapin yo se bon moun se sa mesye a di m tande. Fè move moun nan se nou menm. Kidnapè a gen dwa touye nou, apovri nou paske nou se move moun. Eske si yon moun pat chef gang li tap ka pale konsa? Humm. Sa kidnapè yo ye? Bon moun! Retirel net. Humm. Nou pa mache, nou pa jwenn. Yo di mache ki wè chita tande. Ou chita m ap fè w tande. Moun k ap fè kidnaping yo se. Bon moun. Priye pou yo pèp ayisyen, priye pou yo. Afè manchèt la fè kèl sote. Se pou l te priye pou l di senyè m pap fè mechanste ankò men bon moun yo deyò a konvèti yo senyè bon moun yo bezwen ou tande bagay la. Ou wè moun se ou kap fèw pale lèd wi bon moun yo bezwen bon moun yo bezwen konvèti e se mwen k move moun nan ki pou priye pou yo konvèti. Ok avè di bon moun yo se gang yo pèp ayisyen pa fè jwèt bosal ak yo kon di ariel henry pase se nou menm ki bosal men gang yo pa bosal yo menm. Eske w wè lye kot kòripsyon an rive? Ann avanse pastè. Bon, n ap kite malafwa nan yon kwen, n ap pase pran n yon lòt lè. Ou pa santi nou ase chifonnen n jodi a? Li p ap ka pran ankò, mezanmi, li p ap ka pran ankò. Non, fò n gen pitye. Se bon moun li ye. Ou wè se yon bon moun? Gade figi l pou w wè. Wi. Ou bel sanble ak yon bon moun. Bon, yon bandi k vle antre legliz de Jezi Kris pou l gaspè l nan sibè, gen dwa chwazi kòman l ap antre, apa pòt la louvri la a. Men lè pou w sòti. Lè w ap antre, ou mèt ranpe, ou mèt woule. Ou met vole tonbe la men se nou kap diw koman pou soti e nou gon sel jan poun fè w soti se de pye devan. Alelouya on bandi rantre lakay ou pèp ayisyen se degajew fèl soti de pye devan li ka pase anlè li ka pase nan pòt li ka pase nan fenèt l antre men se degaje w defann tèt ou fèl soti de pye devan. Humm. Nou imajine on legliz gen 100 moun ladan l. Humm. Se 100 sitwayen. Si se 100 sitwayen, konstitisyon an pou yo tou. Yo gen dwa al nan dcpj pou yo anrejistre on 9 milimèt. Tou le 100, pa vre? Efektivman. Dcpj pa di w kote pou al avè l non. M ap vin legliz. Binaca fè m. Bon, èske legliz la ka fèmen poutèt sa? Se lalwa wi ki ban m dwa pou m gen yon 9 milimèt nan ren m. O o! Enbesil sa a di se pou legliz la te fèmen poutèt yon manchèt. Yon moun sòt. Ya mete w chita, yo pran pasyans avè w, yo ba w bwè sèvo tonik, yo ba w bwè ji kawòt ak bètrav, ou konprann? Sa yo bon pou memwa. Epi pou yo aprann ou. Ok. Men lè w enbesil, ou pa ka aprann anyen. Tout sitwayen ayisyen gen dwa pou l gen yon zam lakay li pou defann li. E sa konstitisyon an di. Qu'on ne vienne pas me dire le contraire. E si nou chak la ta gon 9 milimèt? Se legliz la k ta di w lè w ap vini kite l lakay. Men si legliz la pa asire ke gen ase de polis pou veye w sou wout la, l ap di w vin avè l. Vin avè l. Men sa k fè m pa di nou chèche yon nèf milimèt. E pa fè m pè non. Se pa paske m konnen ou pa gen dwa gen nèf milimèt la non. Premyè rezon an se paske nou pap gen kòb pou n achte l. Yo pa fè l ann Ayiti, ou pa ka al nan yon boutik pou di vann nou nèf milimèt. Sa se premyè rezon an. Dezyèm rezon an. Dezyèm vrè rezon an, se paske s on zam ki pa gen presizyon. Sa m rele presizyon an, lè w rale yon 9 milimèt epi w ap tire, laplipa di tan kote w vle bal la ale a se pa la l ale. Ou tire s on moun epi bal la pase bò zòrèy li l ale. Lèl pase l pa pran moun nan l gendwa al pran yon lòt moun. Konsa si nou tout sou chè a la ta di nap tire yon bandi nan pòt lan ba nou riske touye plizyè kretyen. Men lèm rale manchèt mwen m tou pwew la la m met kòm anfas ou la. Epi m rale l brrr m gentan pwan wi. Fè, anvan pou leta ta vin di m antre manchèt mwen an. M ap gentan atè a. M ap gentan mete w atè. Anvan pou leta vin di m pa vin legliz ak manchèt mwen an, fò l ka mete polisye sou tout wout m ap pase a. Mezanmi kote l ap pran l? Kouman l ap fè? Menm polisye nou tande nan nouvèl ap anpeche yon moun kidnape yon lòt moun, yo tire sou li, yo touye l. Bon, kòman polisye ap fè pou l pwoteje nou tout sa k la a? pòv malere. Se sa k fè m te preche mesaj sa a, Wi, lè polisye nou pwotèj, men ki pwotèjera se ki nou pwotèj? Kiyès moun k ap pwoteje polisye yo yo menm? Hum? Kiyès? Larepiblik te dwe pase yon lwa. Nan konjonkti nou ye la a, pou di chak Ayisyen defann tèt ou. Amen! Ban m di nou, yon pastè etidye lalwa se pa pou l ka vin avoka men pou l ka konnen. Gon bagay yo rele nan lalwa Self jistis Self defens Gen yon diferans ant fè tèt ou jistis avèk defans La défense est un droit sacré Si yon nonm ta vòlè on bèf pou mwen, li fè m yon enjistis, m pa ka rale manchèt mwen pou m koupe tèt li, m pa ka fè sa, se pou m pote plent pou li. Menm si jistis la bwatez, men se sa pou m fè. Si yo pa jwenn li pou arete l, lapolis di mwen nou poko jwenn li, menm si l ap dòmi kay chèf polis la. Efektivman, Hein vòlè bèf mwen an gen dwa ap dòmi ki bòm di. Kay chèf polis la. Men yo dim yo pa wèl. Menm sim konn sa eske m ka al prann andan ka polis la non m pa kapab. La kèlkoswa lè m rankontre a misye sa a m pa ka bal on kout pwen, m pa ka bal on kout dwèt, m pa ka bal on kout manchèt pase lè sa a yap di ou fè tèt ou jistis. Men la defans son lot bagay. Si yon bandi m pat nan anyen avè w ou vin pou touye m la bib pa di pou m touye w non. La bib di pou m goumen avè w. Men si pandan map gouman avè w la. Humm. Epi. E pa mwen k touye w. Tout moun goumen jan yo kapab. Efektifman. Tout moun goumen jan yo konnen. Men sak mwen. Men sak mwen. Hehey! Anmweyy pèp ayisyen gadon levanjil. Levanjil ou dous, ou dous, ou pa gen non. la levanjil la dous frèze sè byeneme antouka pa ezite toujou file manchèt ou achte manchèt ou pou defann tèt ou puiske nou konnen pèp ayisyen sitiyasyon ekstrèmeman konplike pandan dènye moman yo la se nou menm ki pou degaje nou pa gen pyès moun kap vin sove nou ni pa gen okenn dirijan ki pran desizyon pou rezoud pwoblèm ensekirite a donk pandan moman an pèp ayisyen se degaje ou File manchèt ou yon fason pou ke ou kapab defann tèt ou. Antouka, jan m toujou renmen di l, Ayiti dictature, la perle des Antilles, Ayiti demokrasi, la République des coquins, sèl vòlè yo ka prete, ki vivra verra, ki mourra kakara. Mwen di w mèsi paske w t ap suiv avèk atansyon, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou, mwen prale m ap kite w nan bra Papa Bondye, paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w, ba w lavi ak lasante. Bonjour, bonswa tout moun, non pa m se Fouco e n ap kwaze nan lòt videyo. Orevwa ka la pwochèn, bizou bizou, one love.